Medam e mesye, zanmi, fanatik TV lakay Haiti pwen kòm yo, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout, depandamman de ak lè wap disponib, E pou asiste videyo sa sou kanal paw la e nou kontan avèk ou aprè midi an la nan nouvèl videyo sa men avan tou kòm dabitid e nap di yon gran mèsi an jeneral an jeneral ak tout moun ki toujou rete konekte sou kanal sa e pou silaw ki fèk rejwenn nou e nap diw mèsi lefèke ou fè chwa de nou Kòm grenn kanal ki la pou enfòme w sou tout sa kap pase nan peyi dayiti depi se enfòrmasyon pa ezite tape tvlakayhaiti.com epi rete la men sonje apre w fin peze bouton sabòne a peze ti klòch la retire l sou pèsonalize mete l sou tou tan e konsa ou pap rate anyen keseswa lè nou poste yon videyo oubyen nou live sou tvlakayhaiti.com bon ann ale Bon nouvèl ke nou pote pou ou la medam e mesye ebyen moun kafou e avèk mouvman karavan ke yo te mete sou pye menm si mouvman karavan sa gen anpil moun ki kritikel paske gen nèg ki pata fin twò bon moun ki anndan karavan sa men e donke sa pa anpeche moun karavan yo yè la fè yon gwo kou e rive pou maten an la sou divès bandi ki sòti nan kapital la pou anvayi E donk e moun Kafou yo, e lè nou di nan kapital la, nan blòk Dèlma anwo, men pou rive Kafou, nan komin Kafou medam ti mesye, enben, e moun karavann sa yo arive mete dòmi ajamè nan zye e divès gang ki yo menm anvayi moun Kafou, Enben pami gwoup gang sa yo, sòlda sa yo, se ta 2 sòlda ki sòti nan baz Krisla ak nan baz Ti Lapli. Enben genyen 2 sòlda pou Krisla ki mòtèlman blese e genyen 3 pou Ti Lapli e lapolis Pwobal fon lòt kout bòt tou nan baz 400 Mawozo kote yo arive mòtèlman blese yon sòlda 400 Mawozo. E pou kwè nap pale la, lanmò 100 jou pa gen moun ki konnen ki kote towo sa ye. Paske se ti solda yo ki atè a kap fè e de fè nou tap wè nan ti bout video lanmò san jou misye te nan pwogram lanmò san jou lapolis tap chèche genyen milyon dola ki mete sou tèt li pou kelkeswa moun ki wèl la enben lanmò san jou nou tap swiv yon ti bout video ki li menm te nan fèt byen fre byen kokèt tan ap douko enben e li nan fèt lap pran plezil epi solda l yo menm atè a ap fè kidnapin ap vòlò apan vyole fi nan kwadèboukè bagay yo dejenere. Enben medam e mesye, moun kafou la a ki yo menm trase yon egzanp sou ti lapli ak krisla, e nou sonje ti lapli ki li menm t ap tante lontan pou l anvayi moun kafou men e pa rapò avèk divès moun ki mete tèt yo ansanm pou anpeche gang ak vòlò anvayi komin kafou ebyen yo arive bay krisla yon egzanp avèk ti lapli. Solda sa yo, yo pap janm mete pye yo ankò nan kafou paske moun kafou deside la a pa gen kesyon bandi kap vin monte baz yo oubyen kap vin plase chèf gang nan kafou pa gen bagay konsa wi pa gen bagay konsa eben yo arive mete dòmi nan zye solda sa yo. Lòt gwo nouvèl kap domine aktyalite a Morvan John Colem. Bat bravo pou lajenès ki fini avèk karyè Edo Zenny ansyen senatè peyi a avèk Steve Caoli ki se bofrè Edo Zenny ebyen nèg sa yo ta fè yon masak sou divès kolonbyen e donk nan yon antant dwòg ki tap fèt tout bagay fin sètòp tout bagay fin ok separasyon fèt chak nèg gen pa yo ebyen kolonbyen sa yo ki tap dòmi Aprè pou nèg yo retire kò yo paske tout dil fin fèt, ebyen Edo Zenny e donk e mande ak sekirite l yo ak Steve Caoli yo arive e nèg yo masakre 3 kolonbyen sa yo anba kout bal epi mete yo nan sak al jete selon Morvan John Colem men se pa selon tvlakayhaiti.com nou pa gen anyen pou nou responsab nan enfòmasyon sa ou menm wa kite kòmantè w anba videyo sa pou di nou kisa w panse eske se vre ou pa. Men nou menm, donk se la e nou gen pou devwa se enfòme w, fè w konnen ki sa k ap pase nan peyi Dayiti medam e mesye. Bòn ekout tout moun, bon lendi, n ap tounen pou yon pwochèn videyo. Wap pale m de Jean Bertrand Aristide, wap pale m de Joseph Privert, kan menm wap defann moun sa yo, mwen wè kan menm se peyi a ou pa renmen. 20 fevriye 2023, daprè enstitisyon polisyè lan prezime bandi sa ki te gen nan men li yon pistolè mak Berthe sa nimewo seri an falsifye epi mini de 6 katouch ensi yon kouto pou fini nap note ke Remy ta gen abitid pou l ransone machann pwopriyetè antrepriz avèk chofè kamyon kap anprente komin kwadèboukè. Nap rapousib avèk enfòmasyon yo, nap toujou rete nan dosye sekirite kote nou wè aksyon kidnaping yo e kap fèt a repetisyon nan dènye jou sila yo, Robenson Jean ki se yon òm dafè rive kidnape pa bandi ame nan nivo Dèlma 31 nan jounen vandredi 17 fevriye 2023 a selon enfòmasyon ki ta rive jwenn nou ravisè sila yo ki ta egzije yon kantite lajan ki evalye avèk anviwon 200 mil dola ameriken an echanj liberasyon òm dafè la, toujou daprè jounalis Lunie Joseph, sikonstans kote Robinson rive kidnape yo poko konnen men sa fè deja 3 jou depi li nan men ravisè yo, pou fini nap raple selon sant Greshe. Analiz e dwa moun, CAREDH, gen anviwon 850 e ka kidnaping ki ta anrejistre pandan lane 2022 a. Wala, e si pou nou ta fè yon ti tounen sou menm dosye baz 400 mawozo an, e medam mesye nou di w ke sitwayen sa ki tonbe mòtèlman la, e bon se pa si si sèten n ap gade si nou gen chans al sou sit Alo lapolis la e nou wè ke jisteman ebyen se pa senpleman zam nan ke yo jwenn nan men misye gen lòt bagay egalman. M pa konn si w gen lis lan avèk ou Anderson men n ap gade imaj yo la e medam mesye se pa de koze ke yo jwenn nan men sitwayen sa egalman. Bon e dimi jiska mentenan daprè enstitisyon e polisyè la apa e 2 zam sa mak e bèr sa endividi an e te gen nan men l li te an posesyon e yon kouto epi Plizyè katouch e nou pa konnen e katouch sa yo se pou l kapab itilize e nan zam e ki nan men l lan men e pou lenstan e sou bò pa nou nou pa genyen twò gran detay men sèlman e sa n ka di Remy li menm ki ta mòtèlman blese nan kad echanj kout zam avèk lapolis nan katye Bon Repo pandan jounen lendi 20 fevriye 2023. Vwala, se imaj sa ke n ap gade la medam mesye n ap eskize nou si nou wè yon ajan pa klè. Ebyen se endividi sa, epi nou toujou di w ke gang sa yo, bandi sa yo, yo gen moun nan tout, nan tout peyi a. Sa vle di ke pe enpòt laj, pe enpòt oryantasyon seksyèl, pe enpòt ki moun ou te gen la, pa t menm panse menm, ebyen swadizan, ebyen se sitwayen sa n ap gade la, teknikman lapolis vide katouch sou li, jan nou di l, voye sa nan lanfè pou nou, E la police. Trè byen. Jan nap swiv la. E wi an nou pouswiv frè pam. Nap rapousib avek enfòmasyon yo wi Salomon. Wè Anderson jis avan ou kontinye ak enfòmasyon yo nou aprann tou nèg kafou fizye 5 moun talè a 2 pou chèf gang Christ la ak 3 lòt pou gang gran ravin. Gen gwo diskisyon k ap fèt pou wè si Sankan pa pral bay plas la pou y al fè pran vanjans, men ta sanble lapè ki fèt la nan yo genlè gen de sòlda la k antann yo ant baz e Krisla e Ti Lapli yo genlè antann yo la pou y ale nan lòt zòn pou y al fè moun yo moute makout tèl e tèl pa do enben movèz chans pou yo yo ta sanble yo tonbe sou Sa pa ta dwe tonbe, pa bliye gon baz ki rele Karavàn tou kap fonksyone o nivo de Kafou enben genyen 2 sòlda Krisla e 3 pou kesyon e ti lapli ki ta tonbe o nivo de Kafou sa vle di moun Kafou yo menm yap veye teritwa yo Anderson se jis pou nou kapab toujou rete nan kad ensekirite a. Bon e Salomon nap fini avèk dosye sekirite jis avan e nou antre nan lòt e dosye sitou e nan sa ki gen pou wè avèk richès yon ansyen e yon seri ansyen e moun ki tap okipe fonksyon e piblik yo pou n pa di ansyen e senatè e ansyen e prezidan jodi a la, nou wè e kap rich e de manyè ilisit ki ta posede e plizyè milya e dola pandan popilasyon ayisyèn nan toujou e pa ka manje, toujou pa ka voye e pitit yo lekòl, pou n fini avèk dosye sekirite yon sitwayen ta pèdi e lavi li aprè midi lendi 20 fevriye 2023 a nan komin e Pòtoprens nan nivo e Chan de Mas fyèf kote aktivite e Peyi kanavalesk yo tap òganize. Enben e viktim nan jiska mentenan idantite li ki poko revele li ta resevwa yon pwojektil e nan tèt pandan li te chita e nan yon ba endividi ak zam pèsòn pa rive idantifye ta fè iripsyon e nan ba lan yo ta louvri kout zam e sou li krim sa ki ta komèt zòn e plas e dèzatis li te anviwon Sijè e nan apremidi nan pagaj komisarya Pòtoprens lan e kontrèman avèk enfòmasyon ki ta fè kwè sitwayen sa e ki mouri an e se youn nan moun ki tap patisipe nan aktivite e katavalesk yo enben enfòmasyon ki rive jwenn nou se pa sa li ye Ditou e de preferans sitwayen sa te chita nan yon bar ki tou pre e ponpye nan moman an endividi ak zam ta fè iripsyon epi l resevwa e yon bal nan tèt sa e ki ta lakoz li pase de lavi a prepa e Salomon. Bon e Anderson map fout li chita sou kanaval la. E jodi a la, lè n ap gade kanaval la, kantite moun ki vin nan kanaval sa, nou wè dè e dè e dè milye moun. Men, wi m dakò, nou nan yon peryòd moun yo estrese, moun yo pa kapab ankò. Wè, moun yo estrese, moun yo pa kapab ankò, m pa gen pwoblèm. M pa gen pwoblèm, strès ka fè moun pran. Men, gen yon sinyal n ap voye bay entènasyonal la tou. Final Ouvè Bal Entènasyonal la, se di nou di, apre kanaval la, si pa gen eleksyon fèt andan peyi a, se ke Ariel bezwen kenbe pouvwa. Kòm m toujou tande yo di, se pwoblèm ensekirite a, se pwoblèm bandi ki fè ke Ariel pa ka fè eleksyon, ki fè eleksyon pa janm ka òganize andan peyi a. Si sa map gade Okap, sa map gade Jakmèl, e sa map gade la nan Pòtoprens, E lè m wè kantite moun ki pran pa nan kanaval la, sa vle di jodi a la, e si ou wè nèg ki opouvwa yo, yo pa òganize eleksyon anndan peyi a, se paske yo vle kenbe pouvwa. Men gen yon lòt bagay ankò nou kapab di, èske pandan peryòd sa la, jodi a la tout lyon nan kaj? Tout leopa tout tig nan kaj. Eske le jou nou pral pale de eleksyon anndan peyi a, jou ou gen malè pale de eleksyon wap wè yo lage tout yo nèt. Yo lage tout tig, yo lage tout leopa epi pou wap manje moun. Sa vle di jodi a la m panse ke jwèt kap jwe a Ayiti ap kòmanse epa m di Ayisyen, moun ki konsyan yo yap kòmanse konprann. Sa vle di ou wè pa rapò avèk sa k gen la, efori a, Ou wè kantite moun ki pran pa o nivo de Chanma. Ou wè kantite Ou wè kantite moun ki vin e defoule yo. Se vre gen strès, se vre moun yo di pa pote lakay yo, men kounye a sa w ap gade. Medam, mesye, fò m retounen pou m di nou sa, kòman nèg sa yo kriminèl, kòman nèg sa yo mechan. Wè m pa w konprann dosye la, paske aprè midi a la, m pral, m pral, m pral frape sou sanksyon Privert la la pou nou. M pral fon frape sou kidnaping nan k nan peyi a, kanaval, ev. Avèk Jimmy Duclergel. E plen lòt bagay pou m pale semèn sa la kòm dosye. 2018, medam, mesye, nan zòn Ti Mouyaj, anndan Lavale Jakmèl, otèl inoubliyab Hotel sa se pou yon nèg ki rele ajenou hotel sa ye. Joel Caroli medam mesye fon dil drog li menm Edo Zeni. Yon seri de kolonbyen yon seri de kolonbyen ki vin fè dil la medam mesye nèg yo vin pot machandiz la vini yo vin pran kob yo. Nèg yo vini nou chaloup medam mesye. Se de vagabon lò tande yo gen milyon milyon nap achte figi yo kòm gran nèg non yo pa gran nèg se de zasasen se de vwayou se de san sal se de kriminèl bandi notwa ki sipoze dèyè bawo nan nenpòt kèl peyi nenpòt kèl peyi sof ayiti. Ebyen medam mesye! Edo sot travay pòwoprens. Li desann pil sekirite l, li desann lakay li. Lè sa a, li vin jwenn nèg yo lakay li nòmalman. E pa kolonbyen yo non. M ap pale w de lòt nèg phtk yo. M pa benyen nan site non la. Men yo tout konn yo tout konnen yo. Edo bay tout lame sekirite l yo la epi yo travèse kay Joel Kaoli. Y ap pran plezi yo, bre gwòg yo. Y ap tann kolonbyen yo vini. Kolonbyen yo fin vini medam mesye. An sware. Petèt sou baz de konfyans avèk Joel Kaoli, yo t dòmi nan yon otèl ki rele Inoubliab nan zòn Ti Mouyaj. Medam, mesye, si nou kwè m manti, al fè ankèt nou, mande nan otèl sa ki sa k te pase an 2018. Nèg yo ap dòmi byen pwòp, 3 milyon dola, medam, mesye, dil fin fèt, 3 milyon dola a nèg yo anndan otèl la. Vè zòn minwi, une heure du matin, deux heures du matin medam mesye, se gade kolonbyen yo wè y ap fann anba katouch, yo fann nèg yo, fè nèg yo remèt lajan an, epi pran nèg yo met devan katouch, epi bwote nèg yo, mete nèg yo nan sak, yo pati y al jete yo, kiyès sekirite Edo Zenny yo avèk nèg k ap travay a Joel Kaoli yo gwoup gang yo lòtbò a? Gen moun ki te la medam mesye yo di e premye fwa nan vi yo yo wè yon aksyon konsa pase medam mesye. Al nan otèl la al fè ankèt nou 2018. Men medam mesye demen si Dye ve gen yon jij de pè ki vin fè konsta medam mesye. Kote sdpj? Jij de pè sa a pou ki sa li pa remèt rapò rapò li a avèk avèk avèk la polis? Non, paske lòt bò a se phtk, se gang phtk kap mennen, se Michel Martelly, se Jovenel Moïse kap mennen. Dròg pil lajan sa yo fèt yal nan pòch Joel Kaoli lal nan pòch la fami Kaoli lal nan pòch la fami Zenny epi men gran nèg yo men kòman yo gran nèg lan pandan se tan ou menm papaw ap travay di depi 200 zan manmanw ap travay di pandan 200 zan lè vwayou sa yo wè granmoun ou yo yo rele yo kokorat yo rele yo malere. Nou menm, tankou ti Ayisyen tèt chat, se ap achte figi yo kòmkwa ke se de moun ki travay di. E moun sa yo gen sèlman gen sekrè reyisi. Yon pakèt polisye sousou, yon pakèt ti fatra yo di tèt yo se polisye yo ye, yon pakèt ti fatra jij nan depatman, yon pakèt ti grangou lè yo bezwen se al manje me, se al manje pòmdetè, se al manje patat kay Kaoli yo, kay Zeni yo. Epi ba yo kle vil la pou yo fè dil dwòg yo jan yo vle nan vil la. E sa k fè w wè koulye a la a, Ti Lapli oblije ap chwazi vil Jakmèl pou l ap fè ponp gazolin nan Jakmèl. Men lè l depanse lòt bò a, l konn poukisa tou. Paske Matisan bloke, se Joel Kaoli, Jacques Kaoli k bloke l. Se lafanmi Kaoli k bloke Matisan. John Colem Morvan, medam mesye, si sa m di nou an la a, se blag m ap fè, nenpòt mal ka rive m wi. Si se pap Oli avek Herve Foucan ki bloke Matisan pou kesyon pou yo fè kob nan avyon, nenpot mal ka rivem. Men sa neg yo fè peyi a, yo tire avantaj yo ak gang yo, lè ke Lèzetazini, Kanada seksyone yo, wap tande yap joure, oh wi, mezanmi m pa konn sam fè. Men jiskaprezan m ka di Kanada, sanksyon l yo se sanksyon fatra yo ye jiskaprezan wi. Sou ap sanksyone se kaziman kaziman tout tout nèg ki nan politik nan peyi a pou sanksyone ou konprann gen nèg pou sanksyone menm pou sitirè yon peyi kraze nan men nou nou tout chita la nap achte figi vagabon avè yo yon peyi kraze nan men nou nan eta sa wi nou chita nap achte figi vagabon ou konprann kiyès ki gen pouvwa nan yon peyi de twa ti vwayou k chita la nan kiwès de twa ti vwayou k chita la tenmpa Epi se yo kap deside nan yon peyi. Yon peyi kote gen moun wi. Mwen esak fè ou wè Jude Celestin m gen tout pwoblèm sa yo avèl e pa travay li pa konn travay non li konn travay son teknisyen li ye li konn travay men m gen pwob men m gen pwoblèm avèl poutèt 2010 paske chyen sa vwayou sal sa bandi sal sa dwòg dilè sal sa medam mesye 2010 ki vin nan peyi a, se li k antere Ayiti kote Ayiti ye la. Eklatman sosyal la fèt kanmenm e lè ap.